Yè, nou te gen chans prezante ou yon ti devinèt. Devinèt la, ki sa ki fè kè Fouco kontan konsa? An n gade ti videyo a pèp Ayisyen. An, Loukat, ou an penpan. Wap pey pan ma kòmè pa vre wap pey pan wap lè wap ti po jòn kon se mi ou mi pou sa wap pey pan men apa nou pa reponn kesyon nou pa reponn kesyon mande ki sak fè kè fouco kontan konsa nou pa reponn kesyon gen ek di m konsa wi imel la to be m pral kay bay de mi fò nou pa konsa nou pa janm deside fil pou mwen dat map che kon diaspora m baka jwenn. M paka jwenn dyaspora ki pou fè sa pou mwen epi nou di m konsa imel tonbe. Gen moun ki di m konsa ebyen e se yon kasav m sot retire m gen ti menaj men tann dat map di nou pou n al kay papa m nou pa deside ale pase kòman prensip la e kay papa mwen fò w ka pale e fò w gen metye fò w vini ansanm avèk kanè w tou pase Nou ka wè pèp ayisyen. M gen manje pou m manje. Bay ti kò m plen. Ti kò m plen. Pa gen moun ki pral fè m mègre. Ok. Pa gen moun ki pral pran m pou al strese m pou fè m mègre. M pa nan bagay kon sa. Donk, fò w vin ansanm avè bèf, fò w vin a kòk. Wè sa m di w la? Fò w vin ansanm avèk milèt sele ki gen bannann, ki gen chou, ki gen pòmdetè. Fò w wè, fò nou wè gen lavi lakay ou. Ou pa ka vini deran danw epi ou vin ou chita men longè kanson epi wap kage chèz krik krik krik krik wi papi jèm ta fi nan nan nan nan nan yap rale chèz nan ba dèyèw. Gen prensip che mwa ok donk se pa mennaj e nou potko fil pou mwen m bezwen w dyaspora ki fil pou mwen silvouplè. Wap konn sam diw la m bezwen diaspora ki pou fil pou mwen pou mal kay Biden silvouplè men nou paka dim konsa email tonbe mennaj pa youn donk pou le moman pèp ayisyen kèm kontan paske gon seri de ti vakabon nan la repiblik gon seri de nèg kap finanse gang yo pral mete pou yo. Antouka ma fille kontinye voye flè voye flè pitit pase mache chèche pa dòmi san soupe m espere rèv ou reyalize ma fille frè se sè byeneme ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen machin premye minis lan ap pase vakabon ap kouri dèyè l machin premye minis lan ap pase vakabon ap kouri dèyè l pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Lis la long, gwo kè sote nan la repiblik. Se peyi Lèzetazini Damerik ki anonse 50 politisyen mele ansanm avèk òm dafè k ap finanse gang nan peyi Dayiti pral sanksyone. Frè e sè byeneme, nouvèl sa a, m pa kache di ou, fè anpil nèg pran kabann, anpil nèg kòmanse rale nòt mete deyò pou di pa site non m. Gen de nèg ki di ou, ebyen, ban m pase pa dèyè, ban m ti rezilta, m a konnen l pou kò m, pa afiche l. Men, si w t ap finanse gang, gang ap kraze peyi. Men kounye a la, fò w vin pran rekonpans lan. Ou pa ka di se pa dèyè pou yo ba w rezilta. Ou pa ka di san kachèt, ou pa ka met nòt deyò pou fè moun pè, ap di wi, e byen, si moun site non mwen, m ap rele nou lajistis. Men se kwa listwa? Se pa nou ki site non. Se pa nou ki te voye w nan finanse gang. Se pa nou ki te mete vye dosye sou do. Podyab nou. Bon, nou la, nou pa ka site non nou. Lougawou ap manje nou, nou pa ka site non. Yap manje pitit nou wi nou rete humm nap plenn kounya lè nou an site nou pa tande kòman nou konn di ou pa tande yo site non entèl nan tèl bagay nou paka di entèl site nou kounya ou paka ap antrave nou di wap rele nou lajistis sa ne se fè pa. Donk aktyèlman la pèp ayisyen gen nèg vant yo kòmanse bouyi paske yo tèlman konn sa yo fè Yo tèlman konnen yo nan finanse gang, yo tèlman konnen yo destabilize peyi a, yo tèlman konnen sa yo fè nan katye popilè yo, yo pa ka dòmi anpè, y ap reflechi, y ap rele lwa, y ap fè jèn. Nan moman an, gen anpil nèg nan peyi Dayiti, gen anpil nèg ki fè pati de sektè prive a, ki bi priye yo aktyèlman se, Letènèl papa, Ke tout kote non m te ekri efase kounya Ke tout kote non m te ekri efase kounya E 7 fwa yo ap di sa Genyen k ap rele dyobolobo sou Anmweyy Pitit gason w nan batay Ogou feray Anmweyy Delivre pitit ou Paske yo konnen sa yo fè e lè non yo pral soti, lè popilasyon pral konnen ki sa yo fè, e dokiman tou ap prepare mete la pou mesye yo. Donk, se ap yon gwo chòk, e ou kapab wè, sa sanksyon fè senatè Youri Latortue, ki sa sanksyon fè ansyen senatè Lambert, fè senatè Lambert monte an fim a la dènyè minit. Mandal antanke senatèl mouton mouvi sa w tande a l soti nan w machin ki blende pèp ayisyen bandi tap tire l soti nan w machin blende bandi yo tèk nan vit la epi vit la vole nan zye l li soti nan w machin blende donk gon moto k soti nan syèl m pa konn si se zanj Gabriel ki te sou li soti nan w machin blende monte w moto pandan bal ap tire epi pou l ale lopital. e jiska prezan nou pa pran nouvèl lanbè, lanbè genlè tou mawon Kiba. Animal la vire kite nou, nou pa konn kilè papa ap tounen. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. Men, medam, matmwazèl e zemèsye, li enpòtan tou pou nou fè remak sa. Nou swete, nan lis 50 moun yo pral sanksyone kap finanse gang, Ekip nèg pandan Jovenel Moïse te la k te pran tan yo, ki te pase tout moman an t ap finanse gang nan peyi Dayiti, nou swete non yo la. E moun ki touye prezidan an ki t ap finanse gang, m swete non yo la. E frè e sè byeneme, depi w wè yo mete anba kòd Depi se nèg ki te finanse asasina prezidan, sèvo asasina prezidan, pwoblèm ensekirite peyi Dayiti a, li rezoud m te kapab di a 80 pousan wi. Li rezoud a 80 pousan. Paske Jovenel Moïse te di w, stabilite politik se premye bagay yon peyi bezwen. E ou kapab wè, depi ou deside ou menm w ap batay pou ke gen stabilite politik, pou gon seri de travay pou fèt nan peyi a, mesye yo pa kontan. Si w pa p travay, w ap wè peyi a stab, kareman. Depi ou pa p travay, peyi a stab, ou kapab wè Preval te la, Preval gade nou se leve l leve l eta remèt fanmi Ivob, pa janm gen anyen. Mateli te la se banbile l banbile ansanm avè yo nan lajan petro karibe pa gen anyen k tap fèt tout moun tap fonksyone men depi yon moun deside travay li gen de pwojè pou le peyi gon seri de nèg ki te gon seri de kontra malatchoung li koupe yo paske l di en en jan bagay la prale la l paka ret konsa n paka ap dechèpiye yon peyi konsa. Ebyen ki sa k pase? Menm mesye sa yo mete ansanm avèk moun ki sanble avè nou yo, pèp ayisyen, moun nou vote ki pral reprezante nou nan sena a, nan chanm depite a, moun ki pral reprezante nou nan meri yo, ebyen menm yo menm ankò yo mete ansanm avèk nèg sektè prive, yo kraze, yo gangsterize epi men peyi a jounen jodi a. Se sak fè dènyeman, m te poze grenn kesyon sa, kòman fè pou yon prezidan asasine, depi se nèg ki te bò kote prezidan yo stil toujou la? Depi se moun ki te kanpe anfas prezidan di yo se opozisyon radikal yo toujou la, epi pou peyi a eta sa, sèl prezidan k asasine, epi nou pa ka rezoud pwoblèm ensekirite a? sè ke sa kap pase nan peyi dayiti, pèp ayisyen, menm si w wè politisyen yo vini yo ap di w la sekirite, yo ap eseye chèche plan pou elimine gang, manti. Gang yo s on zouti ki ekstrèmeman enpòtan pou yo. Gang yo s on zouti ki ekstrèmeman enpòtan. San gang yo, yo pa fouti anyen. San gang yo, yo pa ka chèf. E chak lè yo fin gangsterize on zòn, yo fin bay jèn sa gwo galil, yo fè jèn sa yo touye moun pou yo. Kounya la, jèn nan li menm li vin gen enmi. Ebyen ki sa ki pral pase? Imedyatman moun sa rive chèf, li pral di jèn nan depoze zam. Kòman l pral fè depoze zam tandiske w te gentan fè l touye moun pou ou? Kòman l pral fè depoze zam tandiske l gon lòt gwoup anfas li k ap vin tire sou li? Enben l ap toujou kenbe zam pou l kontinye touye epi sa w tande a pèp ayisyen, y ap kontinye finanse yo pou destabilize epi men peyi a. Se konsa wi, paske pou nèg rive nan tèt Leta a, se pa janm nan bon chimen an yo pase. Pa gen okenn lwa ki respekte. Lòt la bezwen chavire yon gouvènman, li jòs itilize gang yo. Lòt la bezwen destabilize yon peyi, li jòs itilize gang yo, li finanse gang yo kareman. E lè, moun ki sou pouvwa li menm la batay pou l mete sekirite, li di wap vyole dwa moun. E tandiske pèp ayisyen, kou l rive li menm ki sa w panse l pral fè? Lap bay gang lajan? lèl wè gang nou yo fason yo ap mache pa bliye se li menm ki te enstwi yo li konnen la polis pap ka reziste paske yo te gentan kraze la polis 3 jou davans pou yo finanse gang yo fò yo demoralize la polis fò yo fè vye rapò sou polisye lè ke gen operasyon kap kal fèt se pou sa yo gen òganizasyon dwa moun gon jan yo fonn la polis miyèt mòso. yo pa ka rekole lapolis ankò, ebyen kisa yo pral fè, yo pral mande entèvansyon militè. Men pandan yo ap mande entèvansyon militè, yo stil kontinye ap finanse gang. Donk medam, matmwazèl e mesye, klas politik sa, si n pa batay pou n ba yo yon leson, ebyen m pa kache di w, kafe nou deja koule ansanm avèk ma. Medam, matmwazèl e mesye, chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Nou kapab raple nou nan jou pase yo, genyen yon jounalis Le Nouvelliste ki se te Lemoine Bonneau. Sitwayen sa ki te trete tout ekip Kanada a de mantè. Li te di yo manti n ap bay sou dosye blennde a. Jounalis la pa t met dlo nan bouch li di se manti n ap bay sispann bay manti. E frèz e sè byenneme se manti yo ap bay vre e manti. Nou konnen verite blese. Lè sitwayen sa a fin di ekip Kanada ki pran pòz wi, yo preyokipe yo pa lensekirite, gade nou y ap gade kòman pou yo jwenn solisyon soti nan kriz. Jounalis la di e manti n ap bay wi nou konn sa. Pase depi dat nou kòmande yon seri de blende pou lapolis, blende poko janm ka fin delivre. Se chak sen silvès kèk grenn blende rive. E lè yo rive pèp ayisyen on dirè yo vini tou kraze. E tandiske, ou tande kantite lajan, kantite materyèl, kantite solda k ap soti o Kanada pou al ede Ikrèn an fas Larisi k ap batay. Jounalis la di manti n ap bay sou blòf nou ye. Yo revoke l pou sa pèp ayisyen. Lè yo fin revoke l, jiskaprezan blennde poko janm kapab rive. E kounya la, sa ki pral pase, dènye kouk pou touye koukou a. Gen minis jistis la ki se Emely Prophète frères et sœurs bien-aimés. A koz blinde yo ki poko livre. Gouvènman pral depoze yon plent kont fim sa a pou dedomaje paske yo pa respekte sa ki di nan kontra. Men, kounye a la eske nou pral revoke minis jistis la tou ki di lap pot plent paske. Fim kanadyèn nan pa respekte kontra. Jounalis la te pèdi djòb li paske l te di se manti n ap bay. E nan farin n ap pase Ayiti e li klè. Nou vini ansanm avèk gwo avyon nou n ap pètibe lè gang anlè. N ap bay kout men. Nou vin sou lanmè n ap pètibe lè gang pi rèd. Epi apre nou di nou pa gen kapasite pou n mennen misyon nan peyi Dayiti. Donk la a freze se byen eme, jounalis la gen rezon sou yo. Jounalis la gen rezon le rezon l ble men l. Ase men mini jistis di ou gouvènman pral pote plent. Eske kou nya la a nap sanksyone tout gouvènman. Nap revoke, ase se nou k mete, e nou k sipote. Avan menm yo al depoze plent wap di ki derespektan sa, m pa ka pèdi tan m pou m ap voye avyon, pou m ap voye bato, gade non pou m ap voye delegasyon, pou m ap monte desann, pou m ap chèche solisyon pou peyi Dayiti, epi men kounya la kèk vye grenn blinde n achte lakay nou pa ka tann. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. Frè se sè byen eme men sak entènasyonal tande. Medam matmwazèl ze mesye mouri ou sa pa gade yo. Viv ou sa pa gade yo. Men tout otan nou menm nou pa travay pou ke nou genyen de moun nan tèt peyi a ki kapab pran de desizyon ki kapab kanpe de sa yo di. Ebyen nou fenk kare nan tenten. Atò kòman w te ka konprann pou jan moun ap mouri pandan dènye moman yo la, pou jan Kanada di l ap sipòte nou, pou jan Kanada di gade nou li kanpe ansanm avè nou. Ou te kapab di pat pat gade nou yo degaje yo livre blende yo pou ke lapolis kapab gen materyèl pou li rantre nan baz gang yo epi pou l al met pou yo. Yo pran tan, yo pran tan, yo pran tan, yo pran, avyon vini, bato vini. Enben lòt semèn genlè se Kanada kap deplase, kap dekole ansanm avèk Lèzetazini, kap vin, wè sam diw la, kap vin pètibe lè gang frè e sè byeneme. Donk, ou kapab konprann, lè moun ap pase w nan betiz, e malerezman son pakèt bann dirijan popetwèl ou genyen. yo menm ki gen grenn zanno pa yo ka yo fèv, yo pa ka pale fò, ebyen, pa gen ni de, ni twa bagay ki pral fèt, ebyen, li klè pèp ayisyen sè ke nou tout sou wout pou ke nou disparèt, pou nou mouri si tout fwa nou pa leve kanpe pou nou di non, se ase, fòk demagoji sa fini e fòk peyi a gen sekirite. Medam, matmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, lè imel la tonbe, gen prekosyon w sipoze pran. Tande m byen pèp ayisyen, pa plede soti silvouplè, li pa p bon pou ou. Dezyèmman, pa plede bwè dlo san bezwen, talè w ka wè w trangle, trangle ka mennen toufe. Twazyèmman, pa plede monte moto nèg sa yo kondi twò mal. Katriyèmman, verifye chak inèdtan si paspò w la, pase lèzòm mechan. Gade si l pa ekspire, ou pa janm konnen. Dyab la malen, mezanmi fò pran prekosyon. Si posib, evite gade vye fim dyab ki ka fè ou pè, ki ka fè ou fè avc, mezanmi pridan. Donk, ti konsèy sa yo trè trè bon pou moun fanmi yo te aplike pou yo ki gentan jwenn mail konfimasyon an. Evite manje twòp piman pou kè ou pa bat. Evite manje bagay ki gen twòp grès talè w ap esoufle anlè. Evite bwè twòp alkòl mezanmi pou pa sou talè ou chire paspò a. Tande ti mizik ki kalm ki pote lajwa, pa tande mizik he de pa de pe de pe talè ou wè kè ou tonbe bat fò. Gede efò ou pat konn fè anvan fè ou pa fè yo. Lè gen zen kap fèt sou katye a pa foure bouch ou ladan ou pa janm konnen pase lènmi atake moun tout jan ou ka foure bouch epi sa w gade wè moun fè konplo sou ou yo bat ou mezanmi pran konsèy silvouplè pèp ayisyen pase ke men la pa fasil ou menm ki gen chans jwenn li di tout moun bonjou saj han saj tankou imaj rete kalm pa bat kò w pa fè frekan. pase pèsekisyon vin toudjan. Antouka, konsèy pa lalwa se vre, men malè avèti pa tiye kokobe. Medam, madmwazèl e mesye, jan ke m te anonse ou, ebyen genye lapolis ki arete 4 endividi ki fè pati de rezo k ap pran lajan nan men chèf de gang pou achte rad ansanm avèk tenis pou yo. Kòdinasyon Près ak Relasyon Piblik Polis Nasyonal atravè seksyon odyovizyèl la prezante yon repòtaj sou dosye sa, mwen envite w swiv ansanm avè m. Rezo sosyal yo se youn nan espas piblik bandi plis itilize pou kominike mesaj yo. Se la tou yo ekspoze tout kalite richès yo rive akimile nan fè kidnapin, asasina, detounman kamyon machandiz ak vòlè afè moun. Bèl rad, bèl tenis, bèl bijou, lajan, se kèk pami posesyon moun souvan wè nan videyo bandi sa yo fè. Men, kòman yo òganize yo pou yo achte bagay sa yo, puiske yo toujou rete kache anndan fyèf yo pou lapolis pa rive sou yo? Marketplace oubyen vann sou entènèt, se jisteman mwayen yo itilize pou fè tout bagay sa yo ak pou blanchi lajan sal yo fè nan move kondisyon. Yo itilize anpil ti jèn gason nan aktivite sa. Charlot Gallardo Judson gen 20 tan. Anba kòd. Misye gen koneksyon ak bann Izo 5 segond yo nan Vilaj de Dye. Lapolis jwenn sou telefòn li nimewo ak konvèsasyon li konn genyen avèk Lanmò 100 jou. Moun nan ekri m, men imedyatman mwen wè foto pwofil lan, m tou wè se li menm paske mwen e kòmsi m konn wè l sou rezo sosyo yo, li mande m achte. Men li di m li bezwen achte de twa bagay pou yon ti dam ki renmen avè l Dèlma. Kounye a li di m konsa pou m livre l yo. M di ebyen kijan m ap fè? Kounye a l di m ti dam nan ta ba 27 e li rete. Li di l ap ban m yon chofè moto pran yo nan men m. M di èske kòb la ap tou nan men l? Kounye a li di m wi kòb la ap tou nan men l. An palan de lè mòsonj ou k ap pale avè l? Wi an palan de m wi. San se sa. An palan de li kap ekri. Kounye a lè l di. Pale l pale avè w oubyen ekri l ekri ansanm avè w? Ekri l ekri avè m. Ki w fè konn se Elan Mòsanj ou? E foto pwofil la paske sou Whatsapp. Si l pa sms m pa t ap konnen. Konbyen fwa w al vann Lan Mòsanj ou? Konbyen fwa? M pa konn, m pa konn wè l. Men m konn al vann nan andwa a. Kòmsi nan zòn plas kwadèboukè a m konn gen moun ki konn vin pran bagay nan menm yo pa konn. Bon ou konnen ou konnen bandi yo vre kòman w fè al al pote machandiz ale vre. Non bon m di w lè m ap vann m pa fè eksepsyon paske e biznis m ap fè sa k fè m pa fè eksepsyon pou jan peyi a ye m vann a tout moun m vann a polis m ka vann a sa yo di ki bandi yo. paske e bizniz map fè. Anplis de bi yo jwenn nan grenn li, lapolis jwenn nan valiz li tou yon grenn bal li di li genyen pou pwoteje l. Mete pwoteksyon sa kòmsi pou m pou kòmsi pou lè. Ki jan de pwoteksyon li ye? Pwoteksyon kòmsi lè. Pou sove. E pa pou m sove. Non, tande. Men wi sa l la. Lè w rankontre avèk yo pou disparèt ou. Non e pa pou m disparèt. Mete pwoteksyon. Kòmsi pou m jwenn lèsepase m. Tankou ou konnen zam ki nan men yo, zam ki nan men yo an pou yo pa ka kòmsi. Pa wè pou yo tire m pou kob la. Grenn katuch ak bòlè se pase ya? Wi. Koman grenn katuch pou grenn katuch bòlè? Non, komsi avèl moute l, komsi sa map fè ya. Pou moute ya? Komsi lè se pase ya. Kèt, m poko janm konprann. Pou moute ya. Ok, ok, mwen m esplike w. Moute l. Moute l komsi pou lè m al nan andwa sa yo, pou si ta gon echanj de tir. E pa komsi pou m aprann al bal non pou m epanye. Ki kote ou al moute l? Ki kote m al moute l? Yon ti bay, ti bay bò lakay. Lapolis arete tou chofè taksi moto ki tap mennen misye al fè livrezon an. Malgre chofè a te di li pat rekonèt misye avan sa, men anketè yo dekouvri apati telefòn yo ke yo te konn abitye kominike. Chery Gaston. genyen 47 lane. M te sou Delma. Anba kòd. M sot nan Baray lekòl m jwenn eleman ki ta pral achte yon bagay. Ki eleman sa? Patnè sa li di m konsa ke lap desann. Kòman li rele? E non li tap site yo di Jidson. Li tap site non l? Wi. Yo di Jidson? Li di m konsa li pral pran yon bagay, yon machandiz nan yon, kòman yo rele bagay sa ankò? Bagay kote yo achte bagay yo nan stò. Kounya la li vrèman vre l ale l achte, li ban kenbe chache a pou li. Kounya la li di m lage l anba pou l remèt yo. Depi kilè wap fè metye sa a? Hein taxi moto? Wi. Wi m te konn fè l lontan men m te vin pa fè paske m pat gen moto, moto m te pèdi, se yon kouzin mwen ki vin achte yon moto li ban m kontra. Sa fè apèn dezyèm semèn m peye. Sa pral fè twazyèm semèn. Ou rekonèt misye? Monchè m pa m pa rekonèt misye men m toujou konnen m toujou sou wout nan 33 a, vle di moun nan depi wap depi wap fè taxi ou ka toujou wè moun nan ou ka toujou ba l. Nan taxi ou rekonèt misye? Non epa nan m tou m pa rekonèt li m tou e taxi m fè li epa nan semèn sa ou la map fè taxi m tou 2 semèn yon moto a gen nan menm sa vle di wèm poko gen. Jerry Mertil Ancelot, 21 ans. Anba kòd. Sa vle di e masak ki pou vin ta men anal dèyè masak pou masak vin la pou masak sèlman di m sa map fè la kòman m fè la. Se toujou nan dosye jèn gason kap brase lajan pou bandi epi achte rad pou yo lapolis arete Jerry Mertil Ancelot ki tal fè livrezon pou masak. Li ta pran yon moun ki pa antreprenè voye kote l ale. Poukisa se ou menm li chwazi? Non, anben paske, paske, paske, paske mwen menm son moun moun pa ka voye m. Ou pa ka pran m pou voye m. Se paske, se paske m, se paske m a sa k byen avè m li di m bay li pou li. Ou konprann? Sa k ka fè w defwa nenpòt bagay. Li di m bay li pou li. Li ka fè w fè nenpòt bagay. Non, masak pa ka fè m fè nenpòt bagay. Paske w abitye. Non, non, m pa konn fè anyen pou masak. Masak oubyen Masakre ki rele Siméon Marcelito Anbakod prezante tèt li tankou yon atis epi antreprenè. Men, Prèske tout kòl chaje tatouaj e lapolis dispoze bon jan enfòmasyon ke li konn trete avèk chèf bandi tankou Vitelòm ak Lanmò San Jou. Mwen se yon bizisman. Mwen mwen vann rad an lign. Mwen vann rad an lign. Sa vle di ke e m vann tout sòt de de tenis an lign. Operasyon demantle tout rezo gang yo itilize pou blanchi epi brase lajan sal ap kontinye. Gen plizyè moun kap gen pou reponn kesyon lajistis sou dosye sa yo. Bon lapolis banm di nou bagay dènye man an nan tònad la nou fè konnen nou arete chofè vitelòm nou arete bra dwat vitelòm Men, sak fè nou pa ka kenbe moun sa yo pou nou swiv yo pou ke nou kenbe Vitelòm nan? Lapolis sou foulay! Lapolis sou fè foulay! Ou gen chans kenbe nèg kap pran lajan nan men gang pou al achte rad. Swiv nèg la, monte yon konplo, monte yon anbiskad pandan l pral pran lajan pou tou kenbe chèf gang nan tou. Lapolis pa soumare chèf de gang yo vre non pèp ayisyen. Ala traka pou lave kay te nan peyi sa. Antouka, bon kouraj, bon konba, kontinye travay. Fò nou chanje nou bay la, nou pa kab di sa ton nat, se tou biyon pou nou relel. Ok? Madame, mademoiselle, se mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik de koken, e se sèl vòlè yo kab rete. Sérieux, député Bodo? Oh my God. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, Ancien président Chambre des députés, frappé par les sanctions canadiennes, dans une note a fait savoir que personne, ni aucune institution de quelque nature que ce soit n'est habillée, à prendre la parole en son nom ni à l'engager. Pas au prince le 14 mars 2023, personne n'est autorisé à prendre la parole en mon nom sous peine de poursuite judiciaire. Oh my God! Aucune institution de kèlke nati, ke se swa nè habilite a prand la pawol an mon non, ni a mangaje sou kèlke fòm ke se swa. Ou bliye di yon bagay pase nan tout règ gon eksepsyon se e depite. Sof Kanada a Lèzetazini a se yon bon maten yo ka leve pran desizyon nan non. Eeyy Alazaga! Non, fò fò mete eksepsyon an senatè. Fò di sof. Pèsòn pa gen dwa men sof Kanada, Lèzetazini, Lafrans. Nèspa DP? Fò nan tout ka genyen eksep. Nan tout ka genyen eksepsyon DP. Ou pa kon sa? Lè gran peyi, fò respekte yo. A la traka papa. Mwen tèlman renmen wè politisyen nou yo nan peyi Dayiti frè se sè. Kade nou? Kostim yo, kòl yo. Gon jan yo serye avèk pèp ayisyen, avèk pèp ayisyen yo serye konsa wi, pa gen pèp ayisyen ki pa wè yo serye. Yo serye, pa site non yo, lè w tande yo site non yo nan vòlè non, mwen fè etid, paran m te voye m lekòl, mwen onèt, epi lè konsa blan di eh, eh, m fè se tan kay bawon, m konn tout anba lanmè peyi Dayiti, e men Kanada ap fouye anba lanmè kounya, an. M fè 7 an kay bawon, m konn gouyad zonbi. M fè 7 an anba lanmè, m konn gouyad ti pwason sa epi l ap pran pòz ti li ti ti moun sa. Non! Depite w bliye di yon bagay, e m ou te di konsa sof Kanada ansanm avèk Lèzetazini pase yo ka pran pawòl nan nou, yo ka angaje w lè yo vle. Ha ha! Eeyy! Ala traka pou lave kay tè papa! Lè w gen grenn zanno kay ou fèt. Non, pè, non frèzesè byenneme, ou ka konprann. Non! Ala traka pou lave kay tè papa nan peyi sa a ha ha men se kwa listwa a ha ha ha ha depite Gary se kwa listwa a pa site non l pa site non l pa site non l silvouplè depi w site non l l ap rele w lajistis he he he epi ok prezidan Joe Biden pa gen pwoblèm he he he kenbe la pa lage. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal nan yo dwe panse yo entèlijan Non non non defwa granmoun yo konn pa okipe nou pase yo menm yo konn sa yo te fè ou konn tomasen ou konn agoch ou konn adwat san se pa granmoun ou te manmi pale avèl pou nou silvouplè oh oh. Sa di manman w? Aki e konn al keskòf la kiyès ki montre w keskòf mwen m pa m pa konn al keskòf avèw. M pat lekòl manman. Oh ou te lekòl? Anben e sam diw la wi lè w wè yo voye nou lekòl konsa paran nou konnen lakay nou. Wi lè w panse w voye yo lekòl epi yo gin t ap bat tout konnjwi a. An manmi a kenbe w men nan sak lekòl ki te mennen w. Ala traka pou lave kay tè papa. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa a la pwochèn. Bizou bizou an love.